Kòm kòdonye, se se inedi pou nou pou yon kòdonye nan atizana fèt. A, lè w di inedi a, m pa fin renmen gwo tèm sa a monchè. Pase sa se yon pwodui ki te la, epi jan peyi a prale, l ap efrite, l ap bese, epi gen lòt moun ki ap pran larelèv. Sa vle di nou fyè nèt, nou kontan, n pi kontan toujou monchè. Nou pi kontan pou n atizan nan fèt jodi a. Nou kontan pou n ap valorize pwodui sa. Pa de kontan n pa kontan. Sa sa sa fè jodi a pou yon moun kòdonye nan peyi Dayiti? Mwen kwè fò gen anpil detèminasyon. Sa se labòn repons. Paske se yon metye k ap efrite, y ap bese. Piske l ap bese, li vin pa gen anpil valè nan zye popilasyon an. Li pi enpòtan pou yon moun kwè nan yon kòdonye aletranje l al achte yon soulye kenèt ko l pou yon pil kòb, san l pa kwè se yon kòdonye k fè l, ke l pran l nan men yon kòdonye ayisyen. sa vle di li vin trè difisil, trè trè trè difisil. Èske se yon kesyon de mank mwayen lakay kòdonye ayisyen yo? Poukisa moun yo pa sèvi avèk sa k fèt nan peyi a? Paske lontan li te, li pa t, lontan li pa t rafine ase. Zafè yo te konn ap ba l non, soulye peyi, chire chosèt. Men, kounye a avèk evolisyon, plis teknoloji, yon soulye ayisyen, yon moun ki pa mete l, se paske petèt li pa jwenn li, men li gen menm standa nòmal. Ralon soulye ou fè la a, ou konnen ki gen yon standa nòmal? Montre nou. Pa gen yon soulye la ki pa gen yon standa nòmal. Rale youn montre nou devan kamera a. Pa gen yon soulye la ki pa gen yon standa nòmal. Men bon, sa bon, se ou menm ki ta bezwen la a, pou tout moun k ap gade, k ap tande Delika la, sa se yon Richelieu. ki nan men nou la sa se yon sa son derby sa son derby ki nan menm la map gade la se yon mokasen sa son mokasen ki nan men delika la sa son bout sa son bout ki nan menm la sa vle di kenpòt kote ou pase menm wotè tout sa ou konnen ki nan soulye ki respekte tout prensip yo sa se. Se menm bagay la. Pandan wap pale de mokasen, sa yo se an Ayiti nou fè yo la? Wi. Men tout kote w pase atravè lemond li ka pote non. Li ka pote non men tout soulye yo, yo pa ka lòt jan ke mokasen, ke dèbi, ke richelye, ke bout. Petèt li ou ka ba l yon modèl ou ba ou diferant modèl. Men men tout soulye yo se swa l dèbi, sa k fè m di sa se yon dèbi pou menm kap gade m la, sa se yon dèbi se paske lè m pran katye a m fè l kout sou klak la. Lè m pran tout sa l se yon anpeny. Met yon bagèt dèyè sa ki pa gen anyen kòm, sèlman pou stetik, pou bote. Sa vle di soulye yon moun ki pran la yo pa gen ankenn diferans ak yon soulye yon moun achte nan nenpòt lòt peyi nan mond lan? Jan m te di l sou lòt medya yo, mesye m vrèman kontan, jan m wè m te di l sou lòt medya yo, yo, pa gen moun k achte soulye Delica Collection k pa remande ankò. E m di l, m ap redi l ankò, si w te achte yon soulye Delica, ou pa remande ankò, Scoop, Ou mèt rele epi demanti m. Kòman w wè avni metye kòdonnri a ann Ayiti kounye a la? Se goumen m ap goumen pou sa. Jan m te di talè a la, Delica pou kò l li se enjenyè. Si w wè m ap goumen se paske m ta renmen revalorize l. Paske l te valorize deja. M ta renmen revalorize l pou m ta rive nan yon standard ki di pousan Ayisyen ap mete sou le Delica Collection. Se la fyète m epi fòme plis ke 200 atizan avan Menm nap di la. Sa vle di kesyon mank mwayen lontan ki te fè yo konn di soulye PHU yo chosèt la, pa gen sa ankò? M pa kwè se te mwayen. Toujou pa gen mwayen. Jan m sot di a, petèt teknoloji yo pa t ase rafine. Men, se pa t pou. E kounye a k vin pa gen mwayen. Paske yo pa p envesti ladan l la. Paske si yo t ap envesti ladan l la, yo t ap dwe wè tout lase t ap soulye. E mwen menm ki pou goumen pou kò m, jan m t ap di talè a la, misye, gade li ka ki ka pwodui soulye, li pa ka jwenn espas pou l pwodui. E sa fè si nap vann mwen mesye vann mwen byen konsa. Ki espas ou bezwen pou pwodwi ki sa? Espas Delika bezwen la se 1 pou l gen yon sant de fòmasyon kote lap fòme jèn epi yon showroom kote nap met tout modèl soulye e m te di l deja se yon medya sè ki nan kapital la. Kenpòt moun kap tande Scoop jodia, li ta gon espas li mèt kwè nan mwen, pase fòs de frap nou m kapab. Yon seri pati nan machin nan, kawoutchou, motè. Madame Seïde la nou lakay ou la jan nou wè la tout bagay byen ranje la kisa kisa sa yo ye la esplike nou sak la yo. E nou gen dè dè chèz, nou gen dè tabourè, nou gen dè dè li pou chyen, nou gen dè lanp, nou gen dè grann tab, nou gen baskil pou timoun jwe, nou gen miwò, nou gen grand lanp, nou gen ti lanp, bon, un peu de tout. Men tout sa yo fèt avèk kisa? Yo fèt avèk vye pyès machin, vye kawotchou motosiklèt, kawotchou machin, bagay ou pa bezwen ou jete. Donk nou menm nou pran yo, nou transfòme yo epi nou ba yo yon dezyèm vi. Tankou kote w chita la, sou ki sa w chita la? Mwen chita sou yon kawotchou. Ou wè li? Sou yon kawotchou mwen chita. Epi w ap wè yon pakèt lòt pyès ki orijinal. Donk ou ka gade lè w fini. Pou yon moun genyen yon salon konsa nan menw sa sa ap koutel? Ee sa pral depann de kisa moun nan chwazi kòm modèl paske jan w wè l la gen yon pakèt modèl ki disponib men sa pral depann de kisa w chwazi m pa ka di w egzakteman si l ap koute w di dola ou ven dola ou konprann. Paske gen anpil bagay ou pa oblije achte l tankou yon salon, ou ka achte l detache, paske nou menm se nou ki fabrike yo donk nou ka fè yo koulè w vle, nou ka fè yo jan w vle, ou konprann, ou ka fè l an vinil, ou ka fè l an tisi senp, ou ka fè l an tisi enpèmeyab, sa pral depann de chwa pa w, selon sa w chwazi epi se lè sa m ap kapab di w sa kout tan. Jounen jodi a nan kontèks nou ye nan peyi Dayiti la, èske atizan an rive viv de ar li? E, bon. Kontèks lan difisil e li pa toujou fasil pou pwodui, li pa toujou fasil pou jwenn e bon bon bon kòmsi bon materyèl pou kapab reyalize sa w vle men wi bon m pa ka di m pa ka pale pou lòt moun men mwen menm apre atizana an fèt mwen te vann anpil lan 2 edisyon yo ou konprann e apre sa Toujou gen kòmand kap vini, mwen fè mwen fè tèt mwen yon renome donk toujou gen ti kòmand kap vini. Menm lè kòmsi nou ta espere plis men m panse ke. Donk se pa premye patisipasyon w nan atizana an fèt? Non, mwen te patisipe an 2018, mwen te patisipe an 2020, mwen te atizan des artisans de l'année, ane sa mwen atizan de l'année. Men m pa konnen si ap gen yon atizan des artisans, m pa konnen. Bon depi ane dènyè wi. Son atelye w genyen? Wi atelye m nan rele Pilboro creations and designs nou lan nou sou wout sot nasyonal nimewo 1 epi byento map gen yon magazen nan dèlma 71 donk tout moun ki enterese kapab pase plase kòmand etc donk li pi fasil ke desann sot. Yon moun ki ta vle kontakte Pilboro creations Koman lap fè pou l jwenn ou la? Ou ka ou ka swiv mwen sou Instagram avèk Facebook pilbowo underscore kreyasyon avèk S oubyen ou kapab rele m nan 37 23 09 92. Madmwazèl jodi a ou nan atizana an fèt. Wi. Pale nou de pyès sa yo ki la jodi a ki ekspoze la. Bon pyès sa yo se pyès ki fè avèk tòl, ki byen travay. Avèk penti jan nou ka wè l de bèl penti byen rafine fantezi e sa donn yn jenès osi. Sa se metal dekoupe? Wi sa se metal dekoupe. Wi sa se metal dekoupe. Sa se bwa akajou rekipere pandan siklòn, vye bwa ki tonbe. Nou rekipere yo pandan siklòn. Tout sa, sa se jis yon bwa nòmal, nenpòt bwa yon ebenis konn itilize. Se bwa akajou tout sa. Vwasi nos ankadreman, tout sa ki toujou fè avèk tòl epi nou ravive l avèk bèl penti tout sa. Travay sa nou fè a, li rive pè, nou viv, nou viv de sa nòmalman? Bon jisteman, se yon set up ki jèn, nou fenk kòmanse ansanm avè l, se yon. M pap vrèman di ke nou viv de sa paske nou fenk kòmanse avè l men se premye fwa nou ekspoze nou ekspoze nan atizana an fèt nou ekspoze an Ayiti ansanm avè l men li se yon antrepriz ki trè jèn ki gen yon bèl ekip ladan l tou sa k ap travay. Pou premyè ekspozisyon nou an kòman fidbak la ye la pou jodi a? Bon jiskaprezan tout et ok Menm si ke nou poko vann men nou jwenn repons pozitif e ver paske gen lòt artizan ki vin gade ki wè ke travay la diferan de pa yo a tou sa epi gen lòt moun ki pase ki felisite tou sa e m gen enpresyon sak fè yo pa achte se paske se paske gen moun nan ki bezwen pyès ki pi piti men la jiska prezan tou va byen. inik nan jan pa yo ok donk e sa ki pral idantifye kòm se pa se pa vrèman kesyon de pri men se yon kesyon de inisite. Nou inik nan sa ke nap fè an la e sa fè konsi menm de atizan ki vini pafwa felisite nou pou travay la ki fèt la ok nou pa vrèman viv de sa se plis pou yon plezi paske lesansyèl sè de teste le gou ayisyen ok se plis pou sa. Nou plis o nivo entènasyonal nou plis travay pou ewop lan se premye patisipasyon nou tou sa nan atizana an fèt ni yon fwa ou tou an ayiti. Mèsi. Mèsi a vou. Jennifer Joseph, Verneus Minard. Nou gen nimewo kontak si yon moun ta gade video sa ta enterese yo? Bon jisteman nou gen yon ti pwoblèm, pwoblèm nan se ke non ekskize, ekskize mwa. Pèmèt pale, kijan moun ka jwenn nou? Kijan moun ka jwenn mwen, wap jwenn mwen nan 41 62 76 86. Nou wè la ou gen anpil objè d'art devan ou ki gen limyè ladan yo. Se lamp de nuit vre? Kote nou ye la? Nou nan Artisanat en fête aktyèlman la nou vin ekspoze. Lanp yo se lanp de chevè k nou fè pafwa nou konn mete yo mete yo mwen rele yo lanp de chevè paske nou yo pè nòmalman moun nan toujou bezwen yon pè lanp pou pou chanm ni e nou fè pou salon tou pou tout kote nan mezon an ou konprann pa gen yon kote espesifik vrèman nou nou nou yo yo yo fèt pou sa ou konprann. L lanp yo bon nou fè yo avèk pvc e avèk banbou avèk kalbas kalbas osi. Sa vle di ou itilize 3 sèl pwodwi pou fè lanp yo? Bon pou m fè lanp sa yo mwen itilize kalbas mwen itilize banbou mwen itilize pvc e mwen pa fè lanp avèk yo sèlman. Mwen fè kolye tou, mwen fè braslè e gen yon dekò ki rele koupèl nou menm nou fè yo ansanm avèk kalbas tou. Wè, se konsa. Nou gen lontan nap travay nan domèn sa? Wi, wi nap travay depi 2011. Depi 2011 atelye a la, nap goumen, nap travay. Nap goumen si nou rete toujou se paske nou fè siksè ladann? Bon, nou avan tou se lanmou. Se pasyans, ou konprann? Paske nòmalman nou pa ka fin di ke genyen siksè, paske jan jan bagay yo prezante sitou ane sa a avèk nou la nou pa ka pale de de siksè, n ap pale de de lanmou ke nou genyen pou ar pou ar nou lakay nou, ou konprann? De lanmou nou genyen pou pou pou nati lan tou ki ba nou kalbas E anpil moun pa konnen enpòtans kalbas, yo toujou inyore kalbas, yo toujou yo toujou asosye li avèk yon espri denferyorite e ki pa sa ditou paske kalbas la se yon se ou pafwa nou konn pran yo rele l kuit tou nou konn manje ladan l bon kalbas nou fè yon pakèt bagay ansanm avèk li e pa kalbas la sèlman. Nou travay po kokoye tou epi nou travay banbou osi. Tout sa se bagay ke nou jwenn nan nati lan. Nou travay avèk bwa tou, bwa yo nou fè baz lanp pvc ansanm avèk yo wi. Ki jan moun ka jwenn nou kounya an tèm de kontak? Bon yon moun kapab kontakte mwen pou yon kòmand oubyen pou yon lòt bagay. Plan nou wè nan atizana an fèt la. Sa sa di pou ou jodi a li fèt ko nan yon fwa konsa, yon fwa atizanal? Ok bonjour bon jodi an m tèlman kontan m patisipe paske se pou la premyè fwa ke m patisipe nan yon bagay ki bèl konsa Ke mwen ap rejwi la, m ap mache, m ap gade, e m ap achte tou. Bon, anfen, m santi m nan po m, m santi m yon kote ke, anfen, m pa konn kòman pou m te ka di ki jan m kontan. Ou gen de bagay ki epate w la a nan sa w wè deja yo? Bon, wi. Kòmsi bijou, paske estil bijou yo, m renmen yo, m achte, epi bon. Sa fè m plezi. Eske w te gentan, eske w te konnen te gen ar sa yo an Ayiti deja? Sa w wè la yo, te konnen yo te la deja? Bon, gen kèlk ke m konn wè men jodi a m vrèman sezi paske m pa konn wè tout bagay sa yo vrèman. M pa t konn wè yo. M etone paske m wè yo. Gen kèlk ti bagay m konn wè nan lari men m pa t konn wè tout bagay sa yo. M vrèman etone, m fremi. Jodi a, ou se yon jèn fi, w deside vin nan atisanal, fè yon aktivite konsa. Alòske gon gon slogan timoun 2000 nan lari a ou gen mesaj pou lòt timoun, lòt jèn ki petèt nan menm laj avè w? Bon, sa m te ka di ke edikasyon se kle siksè a. Bon, m swete tout timoun yo al lekòl, kwè nan tèt yo, kwè nan sa y ap fè. Paske si w pa edike, ou pa ka rive lwen, ou pa ka, bon, se vre, yo kwè nan bote yo kounye a, yo kwè nan kò yo, men sa pa ka ede w vrèman. Li ka ede w pou w gen yon ti lajan pou kounya, Men aprè sa, si w pa prepare demen w, li p ap itil ou anyen. Bon, m swete yo kwè nan edikasyon, paske mete mete bèt nan tèt yo, epi travay. Se sa m Ou swete. satisfè de kantite jèn ou wè nan atizana an fèt jodi a? Wi, m satisfè, paske m wè medam yo kontan, e m avè yo tou. Anfen. Sa sa di pou ou jodi a, difèt ke w ap patisipe nan yon fwa atizanal, konsa nan peyi Dayiti. Sa vle di anpil bagay paske pa rapò avèk sitiyasyon sosyopolitik peyi an, ou wè gen yon volonte bò kote kèk aktè pou yo toujou kenbe ar la vivan e pou yo toujou bay yon lòt koulè, bay moun yo espwa, moun k ap pwodui yo espwa, bay moun yo ankourajman pou yo pwodui. Donk, kòm mwen menm ki jèn, ki renmen ar, ki fasine pa ar, donk sa, sa gen yon gwo enpak sou mwen e m ap ankouraje tout moun ki renmen ar, Vini nan aktivite a, valorize ansanb atis k ap pwodui yo paske se vrèman enpòtan. Si w renmen ar ou rive la, ou gen tan achte anpil la. M achte nan mezi m kapab paske pwodui yo bèl. Si w anvi achte, w ap achte anpil bagay men pa rapò avèk kantite mwayen ekonomik ou, ou pa ka achte anpil bagay. Ou gen de bagay ki epate w la lè w rive la? Gen bagay ou wè ki epate w? Euh wi youn nan bagay ki epate m se yon atis ki fè rekiperasyon, ki fè limyè. Donk mwen te pran tan m pou m te analize sa, pou m mande kòman moun nan donk fè gen yon tèl imajinasyon pou l ap rekipere yon seri de objè moun yo pa valorize e pou l ap kreye yon seri de bagay ki vrèman ekstraòdinè. Ou konn tande pale de timoun 2000 yo? Mè wi, m nan sosyete a donk m travèse pa diskou yo, m tande. li pa bon. Bon pou mwen menm m pa m pa gon jenerasyon map di ki pa bon map defann sèlman m konnen chak jenerasyon gen gen pwòp valè pa yo chak jenerasyon arive pote yon bagay ki nouvo anndan sosyete an donk chak jenerasyon rive fè depasman pa yo donk sa ka rive gen konfli antre jenerasyon yo poutan nou paka ekskli yon kategori nou kalifye de pa bon bon sou oken pretèks nou paka fè sa. Pou ou son senp konfli entè entè jenerasyonèl? Li pa li pa senp konfli paske antanke feminis m wèl sou plizyè ang. Non sèlman li se yon konfli antre jenerasyon yo tou, men diskou an plis vize fi. Donk, fi kòm se pou l sanksyone, pou l pini fi yo de yon libète yo rive genyen pa rapò avèk chanjman sosyete an ap travèse. Donk, li pa sèlman antre nan kat jenerasyon, men li vize yon sèks kote se fanm sèlman li plis touche. An wè men, Sandie, ou te gon mesaj pou jan de moun sa yo si yo estigmatize yo konsa? si yo stigmatize yo konsa. Donk mesaj mwen an m pa kwè li konsène viktim yo sèlman, se pito moun k ap pèmèt diskou an repwodui. Donk li enpòtan pou n pran an kont chanjman ki travèse sosyete an paske yon sosyete li pa fije, li aple pou l transfòme. E jenerasyon k ap vini sa a li jwenn anpil posiblite pou l kapab gen dè mitasyon e fò n aksepte a sa. Fò n aksepte avèk yon jenerasyon ki plizoumwen ouvèt, ki plizoumwen lib seksyèlman, ki plizoumwen otonòm tou. Donk fò nou prè avèk jan de transfòmasyon sa yo e fòk nou youn toleran anvè lòt paske nou nan yon sosyete ki pliryèl, fòk nou dakò sa, donk fòk nou dakò a pliralite, fòk nou tolerant.